Yon gran moun ki apele viv Ayiti. Alò di nou nou, ou pwese pèp. Sa wap mande, sa wap mande. Lapè nap mande, lapè, lapè pou Ayiti, lapè. Mèdam, mèdmwazèl e mèsye, bonswa. Jodi a la nou prale fè yon ti koze avè w sou sitiyasyon k ap pase nan peyi nou, nan peyi Dayiti. Donk nou pral ba w sitiyasyon ki genyen sitou nan zòn Laplèn nan kote Casamarzo te desann Depi prè de toujou, depi 24 avril ki sot pase a la, pou misye te reprann zòn yo. Zòn pa egzanp, li te vle pran zòn Santo, zòn But Bwaye, li desann anba toujou, li te vle pran zòn bò Santo, nou di Santo deja, anpil kote nan Laplèn nan. Donk, Katsal Marzo te desann avèk fòs. E daprè sa ke nou konprann, Katsal Marzo a se yon fòs. kriminèl ya se trè fò ke li ye e paske yo gen anpil zam nan men yo nou jwenn ke chèf yo ki te nan prizon mesye Yonyon te yo FBI te desann vin pran misye ebyen depi lè sa nèg yo fon ti repliye nou pa konn si se paske yo arete chèf 2 nan epi ki fè ke mesye yo repliye oubyen eske se fòs lapolis ki fè ke mesye yo repliye. An atandan, lè n ap swiv sitiyasyon sa a, an nou gade pa egzanp kèlke imaj ki konsène zòn nan, kòman ke nèg yo fè, kòman nèg yo fè moun yo deplase, deplase akoz de zak banditism ke nèg yo fè nan zòn nan, kraze kay, brile kay, tiye moun, daprè sosyete sivil la, prè de 39 moun mouri, se 39 sivil ki mouri nan zòn Laplenn nan epi genyen san konte prè de 9 mil deplase, gen menm chif ki avanse jiska 20 mil, 19 a 20 mil de deplase, de fanmi ki kite zòn yo. Donk moun yo, yo menm, an nou gade nan premye tan kòman ke moun yo t ap sibi menas sa a, kay yo ki brile e aprè Nap retounen pou nou baw kòman sitiyasyon an ye nan jounen jodi a ke nap pale la. Kwè gen anpil moun ki tonbe malad bò isit lan paske yo ap dòmi atè sou lèn. Gen famiy de 5, gen famiy de 6, gen famiy de 4 men yo pa ka jwenn kote pou yo dòmi. E wap remake tou nan dal yo pa gen dal, se tòl ki kouvri anlè a. Gen moun lè lapli tonbe se kanpe yo kanpe tankou e nan prizon nou ye. Depi maten gen anpil moun ki bòkò manje, menm dlo pa gen pou manje fèt. 24 sachè spageti pou tout yon popilasyon de 200 moun. Manje yo pa adekwa, yo pa byen ekipe. Kite andwa espas la pa bon, moun ap pran enfeksyon, timoun ap mouri avèk dyare. Mwen menm etanke enfimyè, m pa gen ekipman pou m ba yo swen. Gen de lè m konn preskri yo siwo, gen de lè m preskri yo konprime, anyen pa gen kòb pou yo achte yo. Gad, depi yè ponpye di l pa gen gaz, men pa gen dlo. Se moun yo k ap mete yo tèt ansanm pou yo achte yon ti bokit dlo pou yo fè yon manje. Depi maten la, timoun yo poko manje anyen. Gen moun ki kòmanse gen gratèl la. Kòmanse gen gratèl enfeksyon an. Pa gen daypè pou bebe yo, nou pa ka achte yon grenn, nou pa nan travay, bagay ki mache nan peyi nou an la, ebyen menm dlo pou nou benyen nou pa ka jwenn, menm medam yo padon, yo pa gen menm yon moso twal padon pou yo ta menm bouche devan yo lè yo gen règ yo padon, lè yo gen mansyèl yo, ebyen pa gen daypè, pa gen kotèks, timoun yo ap mal manje. Nèg chyen mechan yo ki t ap pale, dans un premier temps nèg yo akize yon seri de òm politik ki ap mete zam nan men bandi yo, la plupart de bandi, menm si mesye chen mechè yo se bandi yo ye tou, men nèg yo fè konprann ke se sou bo popilasyon yo ke yo ranje kò yo. Men eske se vre? Bon, nou pral gade pi devan pou nou wè kòman ke nèg yo reyaji osi une fwa ke le groupe 400 marozo yo pati. Nèg yo akize yon seri de òm politik ki ap mete zam nan men moun yo, tèlke pa egzanp Rose Mila, gen Yves Leonard ki direktè Pwopriyetè de Kingdom Hotel ki nan Taba nou byen konnen, ansyen nèg ki te avèk mè a la, Anne, ebyen nou gen osi Chariot, Casimir eksetera. Donk yon seri de òm politik, nèg ki trè enfliyan nan peyi a ke mesye yo akize, menm si pa gen de prèv tanjib, lapolis poko janm di anyen de sa, petèt ke lapolis okouran, Yo mande l pou l ba l konkou nan eleksyon k pral fèt. Daprè sa chen mechan an toujou ba yo, chen mechan pa janm ba yo bò vrèman vre. Jounen jodi a, gen Yves Léonard, mèt Kingdom Hotel, gen Charriot Casimir, gen Rosemilla ainsi connu. Se son de pèsonaj sa yo ki mete nou nan tout sa nou ye a k ap. Bal nèg yo dè minisyon, zam pou vin atake nou, vin vòlè nan zòn nan, touye pitit zòn nan, touye granmoun, fè vyòl. Jounen jodi a, m kwè ke deja gen 12, anviwon 12 a 13 jou depi ke nèg yo vin asasine nou. Nan jounen mèkredi 5 me avèk vandredi 6 me a, Sitiyasyon an kòmanse amelyore, donk gon sikilasyon pli fluid ki kòmanse fèt nan zòn ant Taba, ou desann bò, ou kite Kwadèboukè, ou desann bò zòn Santo, ou konprann, ou pran Laplèn, ebyen sitiyasyon an kòmanse plizoumwen amelyore, gen anpil sikilasyon ki kòmanse ap reponn yo. Ti machann yo kòmanse ap repann pòs yo pou yo vann, fè ti manje yo. Epi kounye a la, moun yo menm nan jounen jodi a, moun yo kòmanse ap fè manifestasyon. Granmoun 83 zan ap sòti, yo kontan. Gen kote menm yo di se lapolis ke yo mete devan ki fè travay la pou yo menm. E nou menm konnen ke lapolis osi li tap fè yon trè bèl efò. Chèf de polis la Mesye Frantz Elbé li te al pale avèk yon seri de nouvo arive, nouvo polisye ki fèt antre nan fòs polis nasyonal la, ebyen pou l kapab ankouraje yo, fè konnen ke y ap fè yon bon travay. Donk, an nou gade kèlke imaj ki pale jan sitiyasyon an ye nan jounen jodi a la avèk manifestasyon ki t ap fèt nan peyi a. Banm di nou te gentan gen yon kay bon repo, nou tout al rete nan kay la. Nou gen 70 an bon repo. Baka pou kounye a pa ka fè pè. Tout jounen y ap boule kawotyou devan lakay mwen. M kite yo boule l. Lè yo fin boule l fini. Lè yo di m konsa, m di ou wè son fanm ki kanpe la ki dekay kou ou. Vin fè sa w ap fè a. M pa konn kote ou soti, m konn tout nèg nan katye a. Yo pa ka fè m anyen. Monchè fò m mache. Tout milyon kap antre depi sou tout prezidan nou toujou rete la menm jan se nou menm kap boule fatra lakay nou menm meri kwadèboukè pa konn ki machin pou vin chèche fatra analèk nou pot fè politik tou nap pale de vi nou pot pale de politik peyi a tou e osnon kwadèboukè kwadèboukè se te yon gwo peyi e gade kwadèboukè An avè tout malvèsasyon nou yo, ebyen ann mete tèt nou ansanm pou nou fè peyi. Pou n kite sitiyasyon difisil sa a paske nan eta ke n ye a, li pa posib pou n kontinye rive pi lwen. Pèp Ayisyen, ou menm k ap koute mwen patou, ann fè yon sèl, ann retire tout e lespri movè ke n genyen yo, ann nou mete nou ansanm pou n travay nan lapè, nan linyon, nan respè youn pou lòt e konsa n ap fè peyi. Ann respekte chak moun, ann respekte dwa moun nan, ann respekte dwa pam, dwa paw e konsa nap avanse. Mèsi paske nou pale avèm. Nou ta viv, nou ta viv nan yon peyi Ayiti te la bèl dè zanti Kounye a l vin tounen yon prizon kal dè zanti Nou pa ka viv lakay nou Pou ki rezon? Èske l se Nomel pou n ale? Ki sa pou n fè? M rele Jamèsyè M ap plede pou nou l ye Nou pa ka mawon kite plèn nan E nan plèn nan pou n rete E la nou fèt e la pou n rete Nou pa gen moun. Madan Lalim pa prezidan. Li gen yon premye minis li mete la e li prezide li kap pase premye minis lan lòd. Jodi a la nou lage pou kont nou. Si nou pa pran lari a pou nou degaje nou nou pa tèt pou sekirite, nou pa ka kite yon nou pa ka kite yon pran nou an otaj pou fè madanm nou ap kouri, pou fè pitit nou ap kouri kite plèn nan. Plèn nan se pou nou li ye. Se la n ap viv. Nou pap kouri kite l. Alò si yon dènye mesaj w ap voye bay otorite yo se kisa k ap ye yon mesaj? Mwen menm m ta mande si yo si gen otorite nan peyi a. Nan peyi sa a kote bandi kapab fè sa yo vle, kounye a yo pran yo y ap etann yo sou yon seri de zòn ki te trè pezib e ki te trè achalande tèlke pa egzanp zòn laplèn nan anpil moun te panse lòske yo te arive abite nan zòn laplèn nan yo t ap trankil sitou son se de zòn ki te pa t gen anpil abitasyon ladan yo epi gen anpil moun ki achte tè nan laplèn. ki pa fin trè bon tou paske se te se yon zòn agrikòl li ye, se yon zòn de plèn kote yo te konn kiltive anpil kann, anpil mango, anpil ab fwitye te konn donnen nan zòn nan men kounye a la moun yo vann tè yo, yo fè zòn nan tounen yon zòn ki trè trè trè zabite donk. Sa vin rann ke kounye a la gen anpil geto ki kòmanse ap enstale yo nan zòn Laplèn nan. Donk an nou gade kèlke zimaj efwayab de mezon ke nèg yo brile epi kèlke sitwayen osi ki te pran fòs yo a de men ki te al mete opozisyon nan mitan nèg yo pou yo fè yo konprann ke sa a fè a li pa bon. Donk nou konnen ke gen yon seri de moun vrèman ki pa pè ki pa janm deplase malgre ke yo tap tiye anpil moun, gen anpil moun mouri andan kay yo, yo brile moun yo a tout kay yo, men kay ki te rete vid yo le pli souvan mesye yo antre yo brile yo, yo brile machin deyò yo, donk mesye sa yo, yo fè anpil ekzaksyon, anpil vye bagay nan peyi a, an nou gade kelkes imaj. Mwen menm, mwen pat la. Lè 400 Mawozo t antre nan Dimanch, mwen pa t la, m te Kwadèboukè. E pandan m Kwadèboukè yo di m fin achte chay, tout chay mwen pèdi, se Kwadèmison m ap vann. Anpi pandan m fin achte yo di, woy nou p ap ka desann. E pandan nou p ap ka desann, anpi chofè a pase pa Dilavwa. Dilavwa l soti bò pòs Bon Repo, anpi nou antre. Lè nou rive Lizon nou pa ka desann toujou, l antre nan Ti Tèt ansanm avè nou. Anpi kounye a se lè m fè atantif, lè m rive andan Ti Ginen yo di, woy se nèg Jenèf wi. A 400 mawozo kaptire bò Risi a. Bon, kounye a mwen menm mwen te fè mannèv kanpmenm nan dimanch lan mwen te antre bò Risi a. Pase m s on moun m santi m Bondye fè m djanm, m brav. Anpi pandan m antre, anpi se konsa yo di, Madan ko w soti, ko w prale? M di a men kay mwen la a wi. Ou pale de 400 mawozo? Wi, m di men kay mwen la, m oblije vin wè. Kounye a la, pandan yo di kot kay mwen an, pi apre sa m vini m sòti. Men depi dimanch yo kòmanse a, chak jou m antre. Chak jou m antre, m kontwole kay mwen. Ou pa dòmi? M pa dòmi. Men m antre, m kontwole kay mwen. Men ki koz kay yo boule menm? Ki sa k fè, ki koz yo bay ki fè yo boule kay? Paske yo pa t gen moun ladan oubyen paske yo piye yo? Yo pa gen moun nan kay yo. Djèsman, pa gen moun nan kay yo. Anpi, Pandan ke pa gen moun nan kay yo, 400 mawozo te kraze wout tè anben yo menm yo Jenèf kraze bò Risi a. Se koz sa ki fè nou viktim. E se 2 kan ki tap goumen. Nou pa konnen. Se 2 kan ki tap goumen. Men w di se Jenèf ki boule machin ki te nan lakou Osann. Wi, e yo k boule. Se yè m maten wi m te la. Pase tout lè ap boule kay sa yo mwen m parèt mwen di mesye yo desann zam nou. Anpi pandan m ap di yo desann zam nou anpi m antre. Yo di madanm kote w soti? M di men kay mwen la. E pandan m di men kay mwen la yo di madanm etire kò w la pou si yo ta ap antre pou w pa viktim. Mwen ekate mwen retounen sou plas klèsin. Men mwen menm mwen te sètifye mwen te antre. Mwen antre m pa ka bay manti. M antre anpi m jwenn yo gentan boule kay sa yo, yo gentan kraze kay. La se la m abite a. Se la m. Sitiyasyon sa a nan peyi a vin fè anpil sitwayen ap poze tèt yo kesyon kilè se zòn pa m nan ki pral an danje, e sitou nan Pòtoprens. Nèg yo deja pran plizyè zòn nan men yo, Kwadèboukè yon vas vilaj ke nou rele Kwadèboukè, gen anpil zòn ki inabite ladan l, gen anpil tè ki poko vrèman okipe nan zòn Kwadèboukè a, mesye yo pran zòn nan pou yo, yo pran santrevil la, yo desann nan Santo, yo desann nan Bigbwaye, yo desann nan Laplèn. Yo pran zòn Dèlma, anba Dèlma pou yo menm, sof anwo Dèlma, apati de Dèlma 18 ki gen yon ti souf rive jisko jiska Petyonvil ki gen yon ti souf. Zòn e gen lòt zòn ankò nan Pòtoprens nan sant vil la ki poko pran men anba lavil, anba lavil fin anvayi zòn machan e zòn Bizantnè. Yo pa ka pale ankò de zòn Bizantnè, gen anpil kote ki deja pri pa lè gang. Ki fè ke menm, pa egzanp, polis nasyonal yo menm, sitou nan Matisan, polis nasyonal pa ka travay nòmalman paske gang yo pran komisarya Matisan. E pi gen yon komisarya nan Site Solèy, nèg yo pran ladan l, yo mete polisye yo deyò. Donk, kounye a la, nou vin nan yon peyi kote afè de sekirite a Nou pa gen sa menm leta pa ka garanti popilasyon an sekirite. Donk eske se ameriken kap vin antre nan peyi a poul vin bay sekirite? Nou pa panse sa paske se pa la priyorite des ameriken an se moman. La priyorite des ameriken an se moman se likrèn kote yap ba yo zam yap depanse prè de 33 milya de dola pou kapab founi likrèn zam paske linyon sovyetik antre li anvayi likrèn. Eske nou son priyorite pou les Russes yo menm osi yo okipe kounya la a anvayi l'Ukraine. Sendomeng li pap okipe nou paske Sendomeng pou nou son ka li ye okontrè yap bare mete mur nan fontyè yo de mwayen pou ke nou menm nou pa antre jan pou nou ta antre nan fontyè la. Yap mete anpil solda nan fontyè la pou siveye moun bandi yon seri de lot moun kap antre nan peyi a. Donk Ayisyen kounya la nan Pòtoprens sèlman se vin tounen yon zòn de non dwa kote la plipa dè zòn nan Pòtoprens se se gang yo k ap dirije yo kilè y ap rive pran Palè Nasyonal kilè y ap rive pran Kazèn Desalin Channmas Petyonvil e lòt kote yo donk si peyi a rete konsa Pa gen yon travay ki fèt kounye a la, popilasyon ta chanje atitid pou ke yo pran desten yo an men, enben Pòtoprens ap fini, Ayiti ap fini, petèt son lòt nasyon ki pral okipe nou, petèt menm Ayitiyen menm pral mande se Sendomeng pou l ta antre pou yo okipe yo. Donk Ayisyen pa bay peyi sa valè, donk Ayisyen dwe leve plis kanpe pou kapab pran desten yo an men. Nou kòmanse videyo sa. yo pou n kapab ba w ba w plis mete w an plis okouran de sa k ap pase nan aktyalite peyi lakay nou e plis fè lekti dè kòmantè e nou menm osi nou tande anpil kòmantè k ap fèt sou rezo sosyo yo nou eskize nou paske imaj yo gen imaj nou itilize se pa pou nou yo ye donk nou vwe kredi sa yo bay moun yo ki fè travay yo fè travay de filme avèk peril au péril de leur vie imajè an Ayiti sa yo, donk se poutèt sa nou kite vrèman logo yo parèt sou yo pou yo ka wè se yo menm, nou di yo gwo bigòp epi nou di yo kontinye travay sa paske se pou le byen de la popilasyon, Ayiti se yon trè bon ti peyi ke li ye, menm jan Sendomeng ap enjoy yo, y ap fè antre dè milyon de touris ap antre chak ane nan peyi a, y ap fè bèl otèl, bèl kay, Chak sitwayen dominiken ki aletranje ap antre anndan peyi yo, al envesti pou yo kapab fè plis lajan ke jan yo t ap viv nan deyò peyi a. Nou menm osi nou ta renmen ke peyi nou an vin nan yon eta ki meyè. Malerezman nou pa gen lè dirijan, dirijan ke nou gen yo se yon seri de dirijan k ap pran plezi yo, ki pa sousye de popilasyon an, e y ap mete zam nan men popilasyon an pou ke youn tiye lòt yo, de mwayen pou yo kapab mete chita asiz politik yo, pou yo kapab dirije, fè kòb nan peyi a. Medam e mesye, mèsi a tous e a byento pou yon lòt videyo. Pa bliye, si videyo sa a fè w plezi, ba nou yon ti like, epi abòne avèk nou pou n kapab toujou ankouraje voye lòt videyo menm ba ou.